Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon gen anpil dosye atè a la men ekoute nou konnen nou menm nou toujou la 24 èr sur 24 7 jou sur 7 pou kapab pote ba ou tout enformasyon yo. Alò, nou prale nan Kwadèboukè pou kwèlye la, pwiske e pandan jounen yè la te genyen yon sitiyasyon de trouble ki li menm te pase o nivo de Kwadèboukè, pwiske dan la matine, la polis tap echanje e kout bal avèk ke mesye site doudoun yo. E anpe pli ta, ta pral genyen sa n ta kapab rele yon sòt de konfizyon nan batay la, pwiske, ebyen, Moun yo tande bal ap pati pasi pala, men yo pa konnen ki kote bal ya ap sòti e kiyès k ap goumen ak kiyès. Epi, o bon milye de la jounen, nou ta pral wè, ebyen, de zòm ki yo menm, avèk gwo zam nan men yo, e se jan la, ils ont été filmés par des riverains, Kote ke nèg sa yo ap montre ki sa yo ye, rive nan kafou, e menm tire an lè, donk se ta dire ke se te yon sitiyasyon de panik. Anpil moun estime ke nèg sa yo ki te nan lari, se ta de manbre di klan 400 mawozo. Bagay la te rèd, men fòn di ke, Nou poko gen yon bilan egzostif pa rapò a moun ki blese, moun ki mouri nan kad sa ki pase yè aprè midi a. Men ekoute, y a yon trè movèz nouvèl paske a konte de 5 è, nou pral jwenn yon nouvèl ki di ke ekoute, genyen yon responsab nan lapolis ki pèdi lavi l. Madanm ni mouri bò kote l. Yo te gen yon pitit fi avèk yo nan machin nan, Pitit fi a li menm li resevwa yon bal, yo kouri avèk li sou kabann lopital. Ebyen se Jean Ismael Auguste li menm li mouri. Li te nan yon Nissan Kicks akonpanye de sa fam e son anfan e pwi ben pandan l prale lakay li nan zòn la tranble a ebyen sa w tande a la nèg yo ouvè kout zam sou machin nan. Sitwayen an pèdi lavi l. Madanm ni je kwa ke se yon kadr nan meri kwa dè boukè donk el a ete tiye. Se vreman trist. Limaj li vreman orib. Sa ki pase yè la. Men ekoute ya bokou de jan ki kritik le se responsab de polis kote ke li fè kwè se pa ta evidan pou ke ou konnen zòn nan yon ti jan cho ou pran ni madanm ou ak pitit ou mete yo nan machin lapolis anko. W al pase nan zòn nan. Se konsa moun ap tonbe nan peyi Dayiti. Chak fwa yon moun mouri, nou aksepte l, epi lavi fezan. Donk, nou wè sa k ap pase la, m gen enpresyon ke si nou menm, pèp ayisyen an, nou pa di halte la, pa gen pèsòn k ap di halte la pou nou. E sa k ap pase la, li mande yon revèy byen sur. Paske, fòk nou reveye nou, m ta kapab di nou nan dòmi. M pa mande pou nou di aba chimè, m pa mande pou nou di aba gouvènman. Men tande byen, n ap rive nan yon moman p ap ka gen netralite. Se swa nou tranche pou n di bay chimè peyi a, se swa nou tranche pou n di bandi yo nou p ap kapab ankò. E ban m di w, m pa kwè dezyèm chwa ap rive posib pou n di bandi nou p ap kapab ankò. Paske se yo k pran peyi a, se yo k ap fè sa yo vle. Pito nou di Leta ki fè siy de feblès, denkapasite ou de laksism, wetire kò w bay bandi peyi a. Humm tèt chaje wi antouka nou poko gen nouvèl timoun nan pou konnen eske timoun nan li menm li kòmanse fè mye men mezanmi bagay yo vrèman tris gen lòt moun ki mouri nan komin nan men se de moun petèt ki pa genyen gwo moun dèyè yo donk nouvèl sa yo ou vin rive pa jwenn gen anpil moun Ki yo menm tou ki pran bal, ki blese paske mwen kwè genyen yon ansyen kandida pou pòs senatè anba banye Lavalas nan departeman de Lartibonit, se byen Patrice Israël, misye pran yon bal nan bò gòch li, tou pre poumon li, e byen yo kouri avèk li lopital nan sa k te genyen an, e byen pou kouwèl ye la m pa konnen kòman sante li ye puiske n ap fè kontak pou n konnen eske Patrice Israël pote li byen. Tou sa se pou n di w ke e byen Kwadèboukè a, li vini yon zòn vrèman rouj. Zòn a ne pa franchir. Je regad la fam, je regad se polisye, se kadr de la polis, e mwen panse a pitit yo. Si ti moun sa soti vivan de dram si la, l ap viv preske petèt tout egzistans li a panse a tou sa. Manman l mouri, papa mourit, ils étaient ensemble dans la même machine. Et elle a vu tout ça. C'est triste. Jimmy Cherizier a parlé concernant euh, le conflit armé entre Delma 2, 4, 6, G9 et les hommes de Bel Air. Jimmy Cherizier peut-être tendait que Cité Soleil sous route pour que les gangs armés capables d'entendre, ben écoutez, Li lonje bra li bay mesye Belèr yo. Eske yo pral aksepte? Eske n ap rive nan yon moman pou ke mesye sa yo mete tèt yo ansanm? Ebyen, n ap tann pou kwè li la. Le Barbecue a parlé pour dire ça. Di yon gwo bonjou, yon gwo bonswa avèk chak grenn moun ki pral gad videyo sa. Jodi a se 20 janvye 2022 e maten an la m leve m fè ti videyo sa pou m ka eksplike pèp ayisyen an, pou m ka eksplike leta peyi a, pou m ka eksplike lemondantye sa k ap pase anba Dèlma. Paske gen yon gwoup mesye, politisyen, ann Ayiti fte fè yo kwè ke barikad se avni yo. Nou menm nou te toujou di ke barikad pa avni okenn moun. Avni yon jenn fanm, yon jenn gason, se al lekòl, aprann metye, al nan inivèsite, se sa ki avni w. Nou pa kwè ke barikad te janm avni moun. Se bagay sa yo n te konn ap goumen kont li ki fè ke E politisyen degrengoch itilize pwòp moun ki nan katye popilè menm jan avè nou, pwòp moun ki sanble nou yo itilize moun sa yo kont nou pou fè manti sou nou. M fè videyo sa pou m atire atansyon nou sou konpòtman mesye ri Elma ya, sou konpòtman moun ri Timas, sou konpòtman mesye sou Bèlè. Ki sa k pase? Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout, n ap goumen pou lekòl relouvri paske nou di sa nou menm nou kwè se nan edikasyon, e ke pou jenès sa jwenn yon lavi miyò. Nou kwè se nan fòme tèt li e ke jenès sa li kapab jwenn yon lavi miyò pou fanmi l, pou tèt li e pou sosyete a. Nou pa kwè nan okenn barikad ki se avni okenn moun. Gon yon gwoup mesye ki nan riyèl maya, ki nan ri Timas, ki sou Bèlè, lise Daniel Fiolet a reouvri. Kòm lise a relouvri e ke lekòl lan ap fonksyone, e ke tout moun wè timoun yo kòmanse an konfyans yo reprann lekòl yo, men kisa nèg sa yo fè lajounen yo pa tire sou dèlma 2, yo pa tire sou dèlma 4, yo pa tire sou dèlma 6. Depi w tande l fè 8 è, 9 è, 10 è di swa, mesye sa yo tonbe tire ni sou dèlma 2, Ni sou Dèlma 4 ni sou Dèlma 6. Se yon fason pou zòn nan pa janm reprann vi. Gon ekip malere malerèz ki nan ri El Maya. Gon ekip malere malerèz ki nan ri Timas. Gon ekip malere malerèz ki Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6. Moun yo bezwen viv anpè. Kòm nèg k ap fè politik ann Ayiti, se sou do nou yo toujou ap mete chaj, jodi a nou fè videyo sa pou lemonn antye ka konnen ki sa k ap pase a. Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an fanmi en alye man youn man yen tout nan moman la objektif nou se wè nan zòn kote ke nap viv yo tout lekòl nasyonal ki genyen tout lekòl leta lekòl prive ki genyen e ke pou gen yon klima de pè e ke pou lekòl sa yo kapab reprann pou timoun yo kapab vin pran moso pen enstriksyon jodi a m panse ke e mesye ki nan riyèl maya mesye ki nan ri timas mesye ki sou bèlè mesye fè respè nou Sispann fè manti ap fè moun kwè ke nap goumen nou bezwen teritwa. Nou bezwen teritwa poun fè kisa? Mwen menm map pran egzanp, Riyèl Maya se yon pla a men li ye. Bon, si moun Riyèl Maya entèlijan fòk yo ta kite Lise Daniel Fiyole fonksyone, paske aprè Lise Daniel Fiyole Riyèl Maya posede, Riyèl Maya pa gen anyen ankò. Nap bay manti ap di o m bezwen pran Riyèl Maya e kontwòl Riyèl Maya e kontwòl e teritwa m bezwen. Lèm pran Riyèl Maya sa m pral fè nan Riyèl Maya? Kanal òfelen santi a m bezwen? Desann anba Dèlma pou nou gade pou nou wè. Desann anba Dèlma nap wè kantite biznis ki genyen. Desann anba Dèlma nap wè si tout biznis moun sa yo pap fonksyone. Desann anba Dèlma pou nou wè eske gen biznis moun la ye ke yap ransone moun ladan l. Sa vle di ki sa nap bay manti. Epi kòm nou jwenn politisyen degrengoch ki ap sipòte nou paske yo menm se nan vagabondaj la e nan dezòd la e nan fè timoun malere malerèz, moun ki nan menm kouch sosyal avè nou yo e nan fè moun sa yo. pa kapab jwenn moso pen enstriksyon lè yo bezwen itilize yo pou yo ka di yo barikad se avni yo. Mesye nou menm ankò yon fwa m fè ti videyo sa m pap rete, m vle lemond antye konnen, m vle pèp ayisyen konnen, m vle leta ayisyen pran responsablite l pou nou sekirize moun ki nan geto yo. Paske mwen menm m pa janm fè manti pou m ap di konsa eke e wòch a boutèy mwen genyen. M wè nou pran yon, kòman ti vagabon sou Bèlè a rele sa ki gen boul nan fon l lan, ti vagabon k rele Toto a? M wè l ou pran yon ti vagabon sou Bèlè, vire tounen vin ap plede, vin fè manti, vin ap radote, vin di e goumen pou teritwa. Nou bezwen riyèl maya pou n fè kisa? Ret nan wòl nou, pa tire sou Dèlma 2. Ret nan wòl nou, pa tire sou Dèlma 4. Ret nan wòl nou, pa tire sou Dèlma 6. N ap wè si mwen menm m ap janm e defann tèt mwen. Ou wè ki mo mwen itilize? Defann tèt mwen. Paske tout aksyon merite yon reyaksyon. M gen kapasite pou m defann tèt mwen. M poko janm atake nou. M toujou la poum defann tèt mwen. Kounye a lajounen, ou wè tankou maten kote map fè video a la, le fè ke lekòl la ouvri la, yo pa tire. Aswè a la depi l fè 8 è, 9 è, 10 è diswa, yo tonbe tire ni sou Dèlma 2, ni sou Dèlma 4, ni sou Dèlma 6. Fòk leta pran responsablite l nan sa kap pase anba Dèlma a la. Ankò yon fwa mwen m tout moun konnen m ka defann tèt mwen, e mwen gen kapasite poum defann tèt mwen. Mwen jis di sa pou pitit malere, malerèz, moun ki sòti nan menm kouch sosyal avè nou yo pou yo ka jwenn Mwen se yon pè enstriksyon. Ki timoun ki lekòl nan lise Daniel Filleulé? E timoun Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6? E timoun ri Elma a? E timoun ri Timas? E timoun moun ki pi mal yo, yo k lekòl nan lise? Mwen menm m te lekòl lise Pétion, lise Firmin. E pitit moun ki pi mal yo k al nan lise? Jodi a kite lekòl la fonksyone, n bezwen lekòl fonksyone. N ap mande minis edikasyon nasyonal la, m pa janm pale avè w. Men atravè videyo sa, pran responsablite w kòm òm deta, pran responsablite w pou fè lekòl la fonksyone, pran responsablite w pou timoun moun ki pi mal yo ka gen ti moso edikasyon. Ankò yon fwa mesye k ap tire yo, mwen menm mwen pase tout moun lakay mwen lòd, mwen pase tout moun lakay mwen lòd, pa tire yon kout bal avèk mesye yo. Wè menm lè swa lanwèt lakay nou n ap tire, m pase nèg mwen yo lòd pa tire yon kout bal. Pa tire yon kout bal paske nou ret lakay nou nap plede tire e ke pou nou teworize moun nan zòn nan fè moun nan zòn nan pè. Aprè nou gen e moun ki nan politik nou pral rele pou nou di konsa se Babekyou ki vin atake nou. Nou gen moun nan politik nou pral rele pou nou fè konprann ke se mwen menm ki pa vle zòn nan fonksyone. M fè video sa pou listwa e pou laverite. Depi nou atake m map defann tèt mwen. Tout aksyon nou fè sou mwen map fè yon reyaksyon. Pa panse nou fè yon aksyon la, mwen menm m pral kanpe gade nou. Nou fè yon aksyon la, yon mwa, de mwa, kat mwa, si mwa, ennan, dezan aprè map reyaji. Like depi w atake m mwen menm map kont atake. Ankò yon fwa m pa nan goumen avèk okenn moun. Nou fè videyo sa nap mande minis edikasyon nasyonal la yon lòt fwa ankò pou l pran responsablite l. Pou lekòl ki nan katye popilè yo, lekòl ki nan zòn moun ki pi mal yo, pou lekòl sa yo kapab fonksyone.